Te di mwen 35 mil dola dènye pri antèman Mwen gad video a si yo ka ede m Ki a ede m paske m pa kapab. Aprè Joseph Lambert Youri Latortue jounen jodi a lis la ogmante zen pete medam mesye Garry Boudon Rony Celestin ak Hervé Fourcand se pral 3 lòt ankò kote peyi Canada ak Etazini sanksyone kòm moun viza yo koupe epi akize yo kòmkwa nan vann zam ak dwòg anndan peyi Dayiti. Bonjou bonswa tout moun, yon fwa ankò mwen kontan la avè n e se menm plezi a pou m kontinye enfòme w, pote nouvèl la pou ou jan l ye a. Peyi a kraze plat pa gen moun k ap rete ankò, Lèzetazini lage chen dèyè plizyè senatè nan peyi m kòmkwa yo nan tout sa k pa bon vann zam, dwòg, blanchiman lajan, mesye yo tonbe anba gwo sanksyon e kote yo deja sezi byen yo genyen toupatou sou latè beni. Kote n ap pale a la, nouvèl la konfime, defansè dwa moun lan Pierre Espérance nan cho aprè dcpj fin tande l e yo di tou Pierre Espérance ta eseye sove kite peyi a al kache Meksik. si tout fwa ke mesye sa yo apre yo apre sanksyon ke yo ta jwenn bò kote peyi Kanada avèk Lèzetazini sitou Lèzetazini ki te sanksyone Joseph Lambert avèk Louis Latortue donk enfòmasyon ta fè kwè Jimmy genyen lòd ki ta genyen presyon k ap fèt sou Ariel pou yo ta fòse lajistis ayisyèn arete mesye sa yo ak 3 pèsonalite politik sa yo. e nou pale de Gary Bo, nou pale de Gary Bodeau egalman, e nou pale Hervé Fourcand, l'homme fort du departement du Sud, nou konnen e Gary, nou konnen Hervé Fourcand se youn nan moun ki non sèlman e nan sektè politik la men osi ki nan sektè de zafè la, Gary e Hervé Fourcand ki li menm kap e yo ta repwoche kòm moun ki nan blanchisman e blanchisman e m panse ke. Mesye sa yo kanmenm ki pral fè l'affaire de la population haïtienne sitou aprè sanksyon ki pran kontre yo men osi mesye sa ap gen pou yo pèdi tout sa yo genyen nan peyi Canada donk jan ke nou dil la eske finalman ebyen aprè yo fin jele fon mesye sa yo sezi tout byen yo yo ta sipoze jan ke w dil la remèt yo ebyen jisteman fortune yo a leta haïtien men se pa Ariel Henry se pa gouvèneman ki la yon gouvèneman ki ilejitim, men de preferans yon evantyèl gouvèneman ki kapab benefisye de lejitimite bò kote popilasyon an, men on attend. Men nou wè yon lòt kote Jimmy, n ap pase a enfòmasyon sila konsènan Pierre Esperance. Pierre Esperance ki a ete odisyone la semèn dènyè pa la dcpj, Pierre Esperance a ete entendu par la dcpj, ebyen enfòmasyon pa t janm veyikile dan la près, Pierre Esperance li menm aprè dcpj fin tande l aprè genyen anviwon 13 plent ki depoze kont Pierre Esperance ebyen depatman deta deja adrese a la dcpj via bini pou mande rapò dodisyon dankèt yo sot mennen sou Pierre Esperance ebyen nan moman nap pale la Pierre Esperance li nan kolimatè de di depateman deta ale depatman deta deja egzije a la dcpj pou yo fè yo jwenn jisteman rapò dodisyon an lan, donk ki sa k pase, èske finalman Pyè Esperans, èske n kab pale de DEA oubyen FBI, èske FBI pral vin pran Pyè Esperans sa a, nou pa konnen, men lesansyèl Pyè Esperans deja nan moman n ap pale la a ki deja gen entèdiksyon pou l pa kite peyi a apan ke l t ap tante antre nan peyi Meksik de fason en coulisses men Pierre Esperance ki li menm a ete kontrent pou te ke pou ke li te jisteman rete nan peyi a donk di mi yon kò yon enfòmasyon de tay yon enfòmasyon ki de pwa donk anpil moun kòmanse la jisteman e gen anpil jwa sitou Pierre Esperance youn nan moun ki nan tèt dwazimen youn nan moun ki di l se. Li di li se moun k ap defann dwa moun men ki ap jwe wòl mèt dam tanto ki nan sektè politik tanto jisteman ki ap regle dosye pa l an kachèt. Ebyen nou wè nan moman n ap pale la Pierre Espérance nan kouri ankò dans la République. Pierre Espérance de CPI sot tande l nou pa t janm konnen. Ebyen enfòmasyon sa a pa t veyikile dans la presse. dcpj rive odisyone Pierre Therence e pa rapò avèk 13 plent li gen depoze kontre li nan dcpj e nan moman n ap pale la a Depatman Deta ta deja mande rapò dodyans la atravè BINUH Depatman Deta mande dcpj pou yo jisteman ba yo rapò dodyans la odyans ke yo sot fè de Pierre Therence sa vle di Pierre Therence nan moman n ap pale la a non sèlman dcpj tande l men li ta deja jwenn entèdiksyon Pou l pa fè wonn pòt, Pierre Esperance t ap tante antre nan peyi Meksik, ebyen dcpj mete entèdiksyon de depa, ebyen semen ki sot pase la, pandansetan nouvèl la pa t veyikile. Ebyen medam mesye, ansanm enfòmasyon sa yo, ebyen sitou dosye Pierre Esperance lan, nou konnen Pierre Esperance ki wòl li t ap jwe anba tab, Nan kad pèsekisyon kont ansyen prezidan Jovenel Moïse, ebyen, nan moman n ap pale la a, medam, mesye, nou kapab di, prèske majorite, pou n pa di tout, pèsekitè ki yo menm t ap pèsekite ansyen prezidan Jovenel Moïse, tout mesye sa yo deja nan maron, yo deja nan cho la a, pa rapò avèk sanksyon ki kòmanse tonbe sou yo. E, yon lòt kote, Pyè Esperans, nou sonje, ki te konn toujou ap posede fo rapò, medam, mesye, ki ta konn ap pèsekite Prezidan Jovenel Moïse, ebyen li nan kouri nan moman n ap pale la a, ebyen nou kapab di gwo kouri dèyè Larepiblik aprè enfòmasyon sa a fin tonbe, Jimmy. Wi, e medam mesye jan ke n ap swiv la, ebyen jisteman ebyen peyi Kanada ki deside enpoze dè sanksyon siplemantè, dè sanksyon siplemantè a elit yo. La se elit yo y ap frape la a. Nou pale de elit, nap pale se se politisyen e teknikman nou konn non yo site nan tout vye bagay men si pou nou ta rete tou dabò avèk Rony Celestin Rony Celestin e e Laynol an nou tou dabò atake Rony Celestin e nou konnen ki gen kay a a ki gen yon kay isi Kanada e ki ki ki vo apeprè 4 pwen 5 milyon zanmi an nou atake Rony Celestin pi pa la swit nap pran rès mesye yo. Ebyen nou kap di Rony Celestin l'homme fort du departeman du centre ki se li menm ki se li menm senatè depatman du centre egalman ebyen nou konnen Rony Celestin medam mesye non l te site nan moun ki te bay lajan pou te asasine prezidan Jovenel Moïse nou konnen Rony Celestin genyen kòlèg li nan depatman ki nan depatman sant lan. ki menm te akize l kòm moun ki te bay lajan, kòm moun ki enplike nan dosye nan asasina jounalis Néhémi Joseph, ebyen n ap pale de Rony Célestin ki li menm fè ki li menm twouve l pami 3 pèsonalite politik, e Rony Célestin se pa sèlman yon haute pèsonalite politik men osi se yon pèsonalite e ki ki twouve l nan sektè dè zafè lan ki ap ki enplike nan dosye dwòg daprè lè di ki enplike nan dosye trafik zam daprè lè di ebyen Rony Celestin nou konnen ki posede yon kay ki evalye avèk pli de 4 pwen 5 milyon de dola nan peyi Kanada nou konnen Rony Celestin te di ti monnen sa son ti pay monnen ke li ye ebyen Rony Celestin ki li menm dan le kolimatè di peyi Kanada, ebyen konnen atravè yon kominike minis afè etranjè kanadyèn nan bay Rony Mélanie ki li menm deklare ebyen peyi Kanada pran sanksyon kont 3 pèsonalite sa yo e sanksyon yo medam mesye sak pi di a sanksyon yo prale jiska yon kote ke yo pral kapab jele tout fon mesye yo genyen tout byen yo genyen nan peyi Kanada ebyen gouvènman kanadyen an pral jele sa yo e pral sezi yo e donk la kesyon ko se poz eske yap remèt lajan sa yo eske yap remèt lajan byen sa yo bay pèp ayisyen an nou pa konnen men lesansyèl Rony Celestin nan moman nap pale la ki li menm jwenn sanksyon pal aprè Joseph Lambert aprè Youri Latortue e Jimmy sa ke pèp la kapab tire de sa non sèlman mesye sa yo te konn ap dilapide kès leta men osi Di mi gon debleman ki koumanse ap fèt nan sektè politik la la, gen yon debleman, mesye sa yo ki te konn okipe sektè politik la, enben yo koumanse ap debleye yo la a pou fè plas a lòt ti jèn, enben m panse ke jenès la oblije kontan, jenès la gen devwa l ap pou l kontan nan kad jisteman sanksyon k ap tonbe la a disi e dayè kontre de pèsonalite politik ki yo menm abitye kolabore avèk gang, fòk nou di w. Youn nan rezon ki fè peyi Kanada arive sanksyone nèg sa yo se pa rapò avèk yo enplike nan bay gang e kolabore avèk gang ebyen nou kapab di ankò yn fwa medam mesye jodi samdi 19 novanm 2022 a la larepiblik kontan konsènan jisteman enfòmasyon resan sa ki apèn tonbe la. Jodi e samdi 19 novanm 2022 a. E nou konnen lè w pale de sektè oligachi a e oligak yo, genyen nan yo ki jisteman twouve yo o nivo di sektè dè zafè, genyen ladan yo ki twouve yo o nivo di sektè politik. Enben, nou wè la e pami moun sa yo genyen e yon moun tankou Edwa Bosan ki li menm bèl aktyalite kote ke Layinibank ta deja an konfli avèk E bo san la, e nwè bo san, ki li menm, deja la, eben, ki kapab deyò nan kad sosyete anonim sa a de la Unibank, e non sèlman Edwa bo san, ki e melan, ki me, ki li menm an fas yon moun tankou e Bidjo. Chak mesye sa yo gen gwoup gang yo, e gang nou yo k ap goumen nan kapital la, gen yon gwoup, se Jan Edwa bo san ki dèyè l, e gen yon gwoup tou, se Bidjo. Mesye sa yo ki, se nèg pa antann yo. Sa ki ap kolabore avèk Kè Izo, sa ki ap kolabore avèk gwoup gang 400 Mawozo a. Donk mesye sa yo tou, pa bliye medam mesye, mesye sa yo tou nan jou k ap vini yo la a, y ap gen pou yo rive sou yo, an palan de Janyo Abosan, an palan de Bidyo, tout rès mesye, tout rès mesye yo ki yo menm ap sipòte gang, ki ap fè gang achte minisyon, fè antre minisyon anndan peyi a e nou. E dwàn yo se nan men mesye sa yo ye. Donk sa vle di, nan moman n ap pale la a, ebyen, sa ki kòmanse a la a, m panse ke se jis ostilite a ki deklanche e m panse ke Dimi, dans les heures qui viennent, nou kapab atann a lòt nouvèl sanksyon ki kapab tonbe sou lòt mesye ki yo menm tou yo nan sektè dè zafè la, byen ke 3 mesye, 3 pèsonalite politik sa yo nou pale la a, an di 3 pèsonalite sa yo genyen non sèlman ki gen pye yo nan sektè dè zafè la, men yo osi. ki gen pou yo nan sektè politik la, sa ki ansyen senatè e sa ki aktyèl senatè. Donk, sa vle di, popilasyon an deja la a pral benefisye de sa k ap fèt la la e sitou dosye asasina prezidan Jovenel la e prezidan Jovenel ki li menm, lòske l t ap dirije, te gen majorite mesye sa yo ki te antann yo. ki tap pèsekitel enben jounen jodia nap mande jistis pou prezidan jovenel enben jistis la menm si la jistis sosyal poko deside men sepandan nou wè mesye sa yo la lwa di kama komanse jisteman tonbe sou yo e gen anpil la ki nan kouri e pou m pa di nan moman nap pale la preske majorite mesye dam ki te konn ki te kont prezidan jovenel ki te anpeche l travay yo enben popilasyon an m panse ke nou ka komanse bat bravo paske ke lon vè ou non enben nou wè la nati komanse ap fache kontre yo sa. Genyen wap wè genyen la menm imigrasyon nan repiblik dominikèn kòmanse ap voye tounen donk sa vle di nou nan yon sitiyasyon la nou nan yon moman la ke nou wè lanati ap aji kont mesye sa yo e ke kèlkeswa kote yo pase sa ki gen pitit yo yo pral voye ba yo anndan peyi a la pitit yo pral jisteman oblije vin nan pran sann kawotyou a sa pitit yo oblije ap oblije antre la pou kidnapè yo kidnape yo tou paske se menm mesye sa yo ki ganserize peyi a. Se menm mesye sa yo ki te gon diskou vyolan pandan dènye ane yo menm paske Jimmy kanmenm popilasyon an kanmenm an jwa pa sitou aprè jan de mezi sa ki pran pa le Kanada e Lèzetazini Jimmy. Bon e pandan m al travay map tann Tory epi lè m vini m vini map mande map mande manman m pou li. Lè m desann m te gentan jwenn jounalis yo, m te gentan jwenn jij de pè ki t ap fè konsta epi kounya l ap mande madan an, mesye a m di konsa kote jij de pè k ap fè konsta èske yo fè konsta pou mari m nan? Li di non yo pa bay li non paske pa gen moun bay. M di bon m vin pral dèyè kat epi yo voye m kot jij de pè a. Lè m rive m di jij de pè a konsa sa e mesye sa k nan koridò a ki tonbe sou fas la e mari m. Li di e vre? Li di ki jan l rele? Fòk Ayisyen yo aksepte chita pale antre yo. Nou pa kab kontinye konstwi peyi a nan divizyon, nan goumen youn ak lòt. E s on wont pou nou paske tout lajounen nou nan briganday, nou nan goumen youn ak lòt, n ap divize sosyete a twòp. Je lanse vibrant apèl a tout lè kouch pou nou met tèt nou ansanm. Se sa peyi a vle. Se sa jenès la vle. Se sa elèv yo vle, sa paran yo vle, se sa tout sitwayen bezwen, tèt ansanm pou n rekonstwi peyi nou e pou pèmèt aske pwojeniti nou yo ka fyè de nou. Majistra vil la, Yvrose Pierre, fè konnen bò kote pa l, malgre divizyon, l ap komemore 219 yèm sa avèk fyète. 213 yèm ane Batay Vètyè se yon dat nou pa ka bliye kòm sitwayen, kòm otorite e se sa se yon batay ki te rann nou lib e endepandan. Nou fete l avèk fyète paske jan m di a menm si gen divizyon de pa e dot, menm si gen pwoblèm men nou rete yon pèp lib e endepandan. Otorite yo pa la suit